Mwen panse ke Pè Maisonneuve son moun ki ap travay lontan nan kesyon dwa de lòm ki ekstrèmman enpòtan de rapò li konn fè yo. Men m te vle pote yon ti koreksyon nan bagay ke l di paske gen lòt moun ki ka itilize deklarasyon sa a kote ke l di gen 40 a 60 pousan de polisye ki nan pnh la ki nan gang. Mwen panse ke done sa a fos, nou pa genyen ditou 40 a 60 pousan de polisye ki nan gang. Gen de polisye ki nan gang, men se pa chif sa a, e lè chif sa a parèt nan moman sa a, gen anpil moun ki ka itilize l kont lapolis la. Dayè m ap di nou, nan efektif lapolis la, nan lwès la, gen 40 pousan de polisye, an total ki nan lwès la. E nan 40 pousan de polisye yo ka gen 30 pousan ki nan zòn metwopolitèn nan e gen rès la ki nan depatman lwès la. Sa anviwon 30 pousan ki nan zòn metwopolitèn nan. Sa vle di pwoblèm majè de gang lan se nan zòn metwopolitèn nan. Donk si gen 30 pousan de polisye ki nan zòn sa a sou efektif total la, li pa ka fè Ou pa ka gen 60 pousan de polisye nan gang e sa ki nan zòn metwopolitèn yo se pa tout ki nan gang e yon bon bon pati pa nan gang. Donk lè yo di sa a enfòmasyon sa a ka al deyò e nan moman ke y ap pale de polis, de lame, de fòs piblik nou sa ka vin bay enpresyon ke ebyen lapolis la li irekiperab. Non, done a pa bon. Mwen te vle mwen menm korije l Genyen de moun ki te entèvni sou sa. Paske mwen raple m, e moun k ap pale devan nou la a, se yon militè ki te la an 1994. Ki sa yo te di an 1994 lè yo t ap voye lame ale? Yo te di ke lame bidjetivò. Lè sa pat gen kesyon de gang. Men yo te di lame bidjetivò. Dadi ke lame te gen yon bidjè de 30 a 40 pousan de bidjè nasyonal la e ke si yo retire lame kòb sa a pral sèvi nan sosyal. Epoutan, bidjè lame an 1994 se te 240 milyon de goud. Li pat menm 5 pou san de bidjè nasyonal la. E lame te jwe wòl e lame e lapolis. Donk nou te wè ke pat gen anyen ki te fè ke lame bidjetivò. Men yo te vin avèl. E an 1994 yo te apiye sou sa pou yo te jete dlo a tout bebe a. Sa vle di ke yo te retire fòs piblik nou an Epi yo vini a on lòt dizan ke yo pral sove Ayiti e nou wè sa k rive la a jodi a. Donk toujou gen de tèz ke yo itilize nan moman sa yo, en, swa an 1994 la be bidje ti vò pou yo te ka voye l ale, swa kounye a yo di w 40 a 60 pousan nan gang. Se pa vre. Mwen panse nou ka repwoche lapolis la anpil, men gen de travay ki te fèt. Mwen sonje ke mwen te pale de polisye ki pa t prezan. Lè n ale nan enspeksyon jeneral, nou wè gen omwen 6,000 chèk ke lapolis retounen, ki ekival anviwon 110 milyon de goud, chèk ke polisye ki pa la, e kòb sa a retounen nan bidjè lapolis. E nou te rekonèt, il y a cela un mois, ke lapolis te gen dè sezi d'armes ki te fèt, te gen dè chèf de gang yo te arete. Jisteman, yo pa ba l materyèl nesesè pou l te kontinye e nou retwouve l nan yon sitiyasyon ke ankò yon fwa li akile paske l pa jwenn materyèl sa yo men nou rekonèt gen anpil ofisye nan polis la ki gen bòn volonte e li pa klè fè ditou pou ke y ap akile yon enstitisyon ki li menm gen de efò ke l ap fè e nou p ap tolere ke okenn asistans Okin fòm dentèvansyon vini pou yo ranvwaye enstitisyon fòs piblik pa nou yo. Ke se swa lapolis, ke se swa lame. Sa nou te pran an 94 la, nou pap dakò pran l, paske Sa n ap sibi jodi a, li soti nan movèz desizyon 94 kote yo te ranvwaye lame a okonplè e gon lapolis ki vini san zòmchif, san metòd de sa ki te konn fèt e ki retwouve l nan ti soulye l pandan ventan fòs entènasyonal yo ap akonpanye l e lè yo vin lage l pou kont li, li vin parèt jisteman enkapab alò ke anpil nan yo gen bòn volonte. Donk mwen te vle. eklèsi kesyon sa a. Men m te di m ap pale de materyèl ki vini yo. Mwen twouve ke kesyon materyèl sa a, jan y ap jere l la, li inapwopriye e jan y ap jere l la, yo mete lapolis la ankò nan ti soulye l pou ke ankò yon fwa yo ka montre ke l enkapab e favorize jisteman de twoup vini. Nou di l deja, nou pran asistans teknik a lenstitisyon polisyè. Nou pran asistans teknik a lame. Men nou pa pou entèvansyon, paske entèvansyon an ka rezoud pwoblèm lan de kout dire, e apre n ap rekòmanse menm jan ankò, n ap ranvwaye kriz la, paske lè fòs entèvansyon yo ale, p ap genyen okin fòs nasyonal ki ka pran la relèv. Donk se poutèt sa nou pran yon asistans teknik a lame e a lapolis. Men sa k rive nan jesyon materyèl yo, fò pèp ayisyen konnen l, jan y ap jere l la, se kankou yo mete n nan yon sitiyasyon pou di ke lapolis nou pa bon, li pa kapab, e malerezman, sitwayen an ki chak jou pa ka soti, sitwayen an ki chak jou y ap kidnape, lè l retwouve nan sitiyasyon sa a, l ap vrèman di, ebyen, pito yon lòt moun vini. Men fò nou konn verite a. An nou gad yon bagay mesye. Yo kòmande 18 grenn de M rap ki meyè ke sa ki gen la yo. E yo te dwe livre yo o mwa Dout. Jodi a, yo di ke gen avyon militè k ap fè transpò a pou nou. Bon, n apresye sa, paske transpò de materyèl yo, yo t ap koute nou kòb. Men mesye, apre de mwa ke yo te dwe livre materyèl yo, se twa wi, MRAP yo ba nou twa. Se 3, 3 sèlman. E sa yo ba nou yo, yo pa fin konplè. Radyatè yo pa pwoteje, gen anpil bagay ki pa pwoteje ladan l. Menm ponp 9 milimèt, yo oblije vin fon travay isi. Alò ke, depi lè yo kòmande yo, yo konnen ki bò y ap vini. Yo oblije vini avèk moun vin fè travay sa isi, son tan pèdi wi. Pandansetan, gang yo ap avanse sou nou. Poukisa jesyon sa? Lòt machin yo antre yo, lòt sa nou wè k vini yo, se te 2 ki te kòmande depi Leon Charles. Hein? Bon sa yo prèske se bay de transpò de twoup, nou konnen yo limite. Gen youn ki vole a goch, m pa konn si yo ba nou l paske mwen menm m pa t genyen l nan done m. Epi gon machin ki antre pou enstriktè k ap vini yo, yo menm pou yo ka woule lè yo vini. Nan yon sitiyasyon dirjans, kote nou tande anbasadè Kanada di se yon kesyon dè paske gen moun k ap mouri, yo bezwen distribye e kesyon pou kolera. Epi, pou omwen sa nou kòmande yo, nèg yo pa gentan livre nou alò ke depi Out pou yo te ba nou li. Sa vle di ou nan yon sitiyasyon kote ke tout yon peyi bloke, enben gen twa k rantre, se kounye a y ap eseye pwoteje radyatè, kounye a y ap eseye pwoteje lòt bagay, epi gen kenz lòt ke nou pa menm konn ki lè k ap vini. Paske fò yo fin ranje sa yo pou y adapte yo, pou y al regade ankò nan yon sitiyasyon ijans. Tout sitiyasyon sa yo pou mwen, pou mwen. Mwen panse sensèman se lè sitiyasyon pou akile fòs piblik nou yo, pou montre ke nou enkapab, epi lè sa a entèvansyon se sèl sovè l pral ye. Alò ke si yo te ba nou materyèl yo o moman opòten, on asistans teknik a lapolis, on asistans teknik a lame, k ap pèmèt rapidman ke nou atake pwoblèm sa yo e nou rezoud yo. Ki asistans ke n bezwen la? Mwen te di l deja nan plan sekirite a. Lapolis la bezwen ke n ranfòse inite anti-gang yo. Chèf polis la li mete utag, les unités tactiques anti-gang, li te tande konsèy la li moute yo. Men inite sa yo, yo pa gen materyèl. Pa gen materyèl. Donk jodi a, 18 materyèl yo t ap vini, yo t ap pèmèt ke inite sa yo mennen plizyè atak sou menm fwon. Paske gen moun ki gentan fòme ladan l. Men yo pa ka fè l. Yo oblije ap tann e pandan y ap tann nan, popilasyon an pa ka tann. Asistans teknik a lame. Nou bezwen ranfòse inite anjen lou lame a. Dayè Gwo Majò te di l, si l jwenn 2 cha daso, on elikoptè, l ap ka sipòte, l ap ka rezoud pwoblèm lan, l ap ka ede lapolis. Poukisa asistans teknik la pa vini nan inite anti-gang lapolis, inite an jendo lame, e lè sa a, jisteman, pwòp polisye nou yo, pwòp militè yo, asiste de ekspè yo, t ap livre machandiz la? Dayè, an nou gade byen, jodi a, sa k rive, nou gen anpil jèn ki p ap travay, Yo, jisteman, nan, nan, nan, nan, nan katye popilè yo. Enben, si jodi a yo t ap ranfòse lame pou l ta gen senk, sèt mil òm, enben, se jèn sa yo, wi, ke yo t ap pèmèt ki al travay. Si jodi a yo t ap ranfòse lapolis, jisteman, pou ke nou pa genyen yon polisye pou mil abitan, paske nòm nòmal la se de a twa polisye, enben, yo t ap pran jèn ankò. Jèn yo t ap gen yon espwa pou demen. Men lè w vin bay dè sòlda vin fè travay sa a, ou konnen, Chak sòlda lòt peyi ki vin ki vini nan fòs Nasyon Zini, lame kote l soti a e 3 mil dola yo bay pou li? 3 mil dola yo bay pou li. Anben, ou panse pa gen jèn an Ayiti, nan asistans teknik la, yo te gendwa fòme yon 5 mil nèg nan lame la a, yon 5 mil nan lapolis, avèk dè materyèl, epi yo kite nou rezoud pwoblèm lan? Donk nou di atansyon a tout peyi yo. Nou toujou di lèd dwa nous aider à sortir de l'aide. Sa vle di tout jodi a tout gwo peyi kap di ke wi Ayiti gen pwoblèm yo rekonèt yo ba nou asistans teknik sa a. Premyèman ba nou materyèl ke nou kòmande yo 1. Dezyèmman yon asistans teknik pou ranfòse lè inite anti gang de la polis e lè inite danjen lou de lame ki ka pèmèt ke nou rezoud pwoblèm lan e nan 3 a 6 mwa ke gen polisye nou yo, militè nou yo ki ka pran la relèv de asistans sa a. Si èd la pa ede nou asòtir de lèd, èd la pral ede nou vini pi mal. Paske lè twoub sa yo ale, nou pral retwouve nou dizan, kenzan apre ankò nan yon sitiyasyon bokou pli grav. Paske lè sa a, p ap gen espwa pou jèn yo. Jèn yo depi yo vini, yo konnen pa gen oken kote ke yo ka ale travay, swa lapolis ou lame. P ap genyen oken. Espwa pou yo e lè sa a y ap lage kò yo jisteman ebyen nan tout sòt de gang e nou pral retwouve n bokou pli grav nan pwoblèm sa yo. Donk jodi a mwen te vle di ke Kanada nou tande ke peyi a vle pran lidèchip fòs yo men an atandan voye 15 lòt MRAP yo, minisyon yo ak tout avèk asistans teknik la dayè yo deja voye machin pou enstriktè yo Voye yo epi mwen panse ke lapolis ap amèm rete jisteman avanse gang sa yo ke tout kote pou basen ti makak e lavil e vitelòm tout bagay sa yo kap avanse a mpanse ke nou kapab e jodi a si yo fè sa Mwen panse ke li ankò tan ke nou ka avanse. Donk, olye ke y ap plenyen sou sò nou, ba nou materyèl ke nou menm nou kòmande yo. Se pa, e ba nou yo an bòn e di fòm. Pa ba nou yo pou y ap pwoteje radyatè, y ap eseye kole bout tòl. Non, non. Ba nou de materyèl de 12 milyon dola ke nou kòmande. M te vle atire atansyon jisteman sou yon seri de senbòl ke menm si nou nan sitiyasyon difisil sa yo, li anòmal pou n ap gade nan televizyon gen yon sòlda dominiken k ap pran yon drapo ayisyen devan dè ayisyen ki enkapab, misye gen zam nan men l epi k ap pase l anba pye. Lè sa fèt, il fo ke minisè ke nou gen la a, minis la menm si l defakto, Ke li menm li pwoteste e l mande jisteman pran de sanksyon kont sòlda sa a. E pas, e pa yon sivil ki fè l. E pa yon moun k ap manifeste ki fè l. Se yon sòlda ki fè l. Se yon sòlda de lame dominikèn. E lè l fèt la nou pa reyaji. Premyèman, laba a gen yon santiman anti ayisyen k ap devlope. Paske se sòlda k fè l. E sòlda sa a gen zam nan men l sou fwontyè a. E de lòt kote, ayisyen an pa p tolere sa tou. A wi. Ayisyen ap fè menm jès la e lè sa a ou pral gen 2 pèp ki te ka viv nan yon sitiyasyon nòmal, ki te ka wè kòman pou yo rapwoche epi pral gen yon sitiyasyon jisteman de diskòdans si yo pa pran dè mezi jisteman kont sòlda sa a. Si de lòt kote y ap pede pitwa, y ap pede di y ap entèvni paske wi fò Ayiti ranje men egzanp sa a yo pa dwe tolere l. Kwake nou konnen nasyon yo pa janm gen zanmi men nou konnen ke gen règ. Chak peyi son aktè de dwa entènasyonal piblik e nou mande Ministè ayisyen afè Ministè dè Ayisyen vin aletranje, gouvènman an, menm si l defakto, pou ke yo pwoteste kont sa e yo pini sòlda sa ki an aktivite de sèvis pran drapo nou an e pase l anba pye. Vwala an gwo de tèm ke n te vle pale jodi a sou kesyon sekirite a e nou Ankò yn fwa priye an gras ke menm avyon sa a kanadyen ki te vini avèk 3 MRAP yo ke l vini avèk lòt 15 yo e ke jodi a an atandan ke rezolisyon lòt baay a fèt nou kòmanse pran responsablite nou paske jodi a mye vo ke nou ranfòse enstitisyon nou ke yo vin fè travay la pou nou epi apre yo kite n men. A wi alò yo te pale de entèvansyon Entèvansyon li diferan de asistans lan, entèvansyon nan le sans ke gen de sòlda ki vini, ki okipe espas la, e ki prèske retire, mwen te ka di, fòs ou yo. Paske yon lòt fòs ki vini, se yon fòs ke retire. Nou dakò a sa w di a, tout asistans, je di a, menm si se asistans li ye, fò n rezoud pwoblèm politik la. Paske jodi a nou konnen ki sitiyasyon ki la. Apre 14 mwa, nou wè ki rezilta ki bay avèk Ariel Henry. Nou konnen e nou dakò avèk peyi ki te di fò kriz politik la rezoud. E nou menm jodi a, ban m esplike yon kesyon sou sa pou nou ka konprann. Lè yo di se solisyon ayisyèn, Lè yo di yap kritike aktè politik yo. Bon kòman w ka fè ke nou tout nou reyini, nap chèche yon solisyon, men pandan nap solisyon an, kominote entènasyonal la li di w fò Ariel ladan l. E pa e pa solisyon ayisyèn li ankò. Kite m jwenn ni, kite jodi a nou nou chita, nou jwenn ni nou prezante l, ou tou di n o depa, Pandan wap fè medyasyon ke si Ariel pa ladann li pa bon. Epi kounye a gen de nèg ki rive ki pè paske yo vle Ariel gen yon gwoup kale paske yo di fò Ariel ladann paske blan an pale epi gen yon gwoup ki di non. Men ki vrèman k fè divizyon? Alò m repwoche anvan blan m repwoche ayisyen avan tou wi. Paske bon ki demelo blan di fò Ariel ladann. Wap fè sa ki bon pou peyi w la. Wap ekspoze l devan pèp la. Si jodi a yo pa aksepte l, ya wè ke se blan, nou te dwe kanmenm prezante pou yon pwopozisyon sa Ariel. Men gen de moun, depi yo tande sa, a blan an pale, ok, enben fò n amenaje. Non! Blan an pale, blan an pale anpil fwa. Nou amenaje anpil fwa, e men kote nou ye. Men premye responsab la se nou wi. Paske se nou ki tande sa blan an di ki antre ladan l. Alò ke si nou te kanpe pou nou te di men sa nou vle, Jodi a m kwè blan an t ap fè bak. Donk se nan sans sa a, m te pale de kesyon sekirite, men keseswa asistans militè ou teknik, la solution politique doit être résolue, e mwen panse ke jodi a sa m ap di a tout lidè politik yo, tout lòt kòlèg yo, ke an nou wè sa ki bon pou Ayiti a n ap bay li. Si yo pa aksepte l, y a wè ke kominote entènasyonal la li pa aksepte l. Men nou menm, mwen panse ke jodi a, Fò ke nou avanse nan solisyon ke nap wè bon pou peyi a paske pèp la pa ka tann ankò, sitiyasyon an difisil, pa gen lekòl, nou nan sitiyasyon kote gaz la nou wè ke li depase salè minimòm lan, nou wè goud la ebyen ap devalye pa rapò a dola a, nou wè ke peyi a bloke, moun pa travay, pi fò antrepriz yo fèmen, li enpòtan pou nou jwenn yon solisyon, men nan solisyon an silvouplè mwen panse ke kominote entènasyonal la pa gen pou l enpoze yon bagay Sil di solisyon ayisyèn sa lap di tou wo a tou ba fòl pa rantre ladann pou lap di men tèl moun ki dwe ladann. Diskisyon yo pa kanpe, diskisyon yo pataje jisteman ant moun ki panse fò yo tande sa blan an di e lòt moun ki di an nou jwenn solisyon ayisyèn nan. Se la diskisyon an.